Mwen akyese envektiv yo paske dan lavi se sa. Kelkeswa sa wap fè ebyen gen yon gwoup de moun ki la pou ankouraje w. Genyen yon gwoup de moun ki toujou ap veye sou w. Moun sa yo m ta kapab di se kòmsi se papa w ak manman w yo ye. Yo genyen yon amou enseparab pou ou. Men genyen yon seri de lòt se joure yap joure w maten, midi et soir. Men pou la twazyèm kategori, fò n di ke ou sipoze yon moun blende pou kapab fè fas ak janr de moun sa yo. Alò c'est parti pour votre émission. Nan emisyon sa maten an la a, m vle poze chak grenn moun yon kestyon. Kestyon pou dire ke pensez-vous ke Ariel Henry, l'actuel Premier Ministre nan peyi Dayiti kapab ale Gonayiv nan dat premye janvye 2022. Ariel Henry gen entansyon pou ale nan vil Gonayiv e m panse ke sa t ap yon bèl bagay pou premye ministre Ariel Henry. Men zil ya un pwoblèm. Kèl è le pwoblèm? Gonayiv, alò yon pati nan Gonayiv ostil ak arive Ariel Henry. E si nou di ta kapab gen yon batay ki anklenche kont rive Ariel Henry nan Gonayiv, ebyen mwa je pans ke il y a se kon apèl un mano a mano ki se jou a distans antre lekip gouvènemantal ki gen entansyon pou ale nan Gonayiv, e lansyen senatè de l'Artibonite, Youri Latortue. Pa bliye ke genyen sa n ta kapab rele yon ti animozite antre Youri e nèg yo paske Youri li menm li pa matche nan lojik akò nèg sdp yo siyen an. Partage de pouvoir, m pa kwè Youri antre nan koze sa. Ebyen se sa k fè w wè la a depi kèk tan Youri ap voye pye. Ebyen èske Ariel Henry ale nan Gonayiv pou Youri se pap yon sòt de kamouflè. Ebyen vwala poukwa m ta kapab di gon seri de evenman ki kòmanse deklannche o nivo de la vil de Gonayiv. Eske Youri gen pou wè ak evenman sa yo? Sa on sè pa. Men sa ki pi evidan pou nou se de savwa eske. Ariel Henry prale nan vil Gonayiv. Genyen yon sitiyasyon tandi depi kèlke jou o nivo de la ville de Gonayiv. Gen yon stand ki kòmanse ap konstwi. Ebyen sa w tande a la lòbèy pete anpil bal tire gen yon bòs chapant ki pran bal non li se Jean Elie Saintélice. Se yon manyè pou di ekoute Gonayiv li pa prè pou akeyi Premye minis Ariel Henry nan dat premye janvye 2022 a. Tèt chaje wi, tèt chaje. Sitiyasyon sa a, èske Ariel a pral jwe la strateji politik pou kapab fè vil Gonayiv frèt paske nou wè gen kèk ti kote la k kòmanse frèt. Gen kèk nèg la nan bandi ki kòmanse. Poze may yo. Se sak fè anpil kestyon ap poze pou di ke eske se pa Ariel Henry ki wouze nèg yo, eske se pa Ariel Henry ki mizle nèg yo avèk de larjan. Eske Ariel Henry pral distribye de larjan o nivo de la vil de Gonayiv pou kapab pèmèt ke ebyen tout bagay pase byen. Nap swiv dosye sa pou ou. 498 mò par bal Écoutez! Le chiffre, il est inquiétant, 498 morts. Chif sa yo resanse li pandan ane 2021 an. E tande konbe moun ki te mouri nan ane 2020 e la ou pral fè yon konparezon pou di entre 2020 ak 2021 ki ane ki manje plis moun pa bal. Ebyen pou ane 2020 an se te 200 97, sa vle di, chif la li prèske double an 2021. Tèt chaje wi! Sa se chif ki sòti pa bò kote Cad Haiti. Sant lan li mansyone ke. Peyi a konnen plis pase 1000 ka anlèvman, 81 resòtisan etranje konte pami moun ki kidnape yo. An 2021, bagay la te grav. An desanm 2021, lè yo te bay chif kantite moun ki mouri, anpil moun te di mezanmi, tèt chaje, èske 2021 an se konsa lap vini ebyen 2021 vini li gonfle ponyèt li ebyen li pase devan 2020 nèt kounya la kestyon yon nèg kapab poze tèt ou kès ki va se pase an 2022 eske genyen demach kap fèt inisyativ kap pran pou ke o mwen nou ta kapab di an 2022 nou resanse mwens. Nou pa vrèman wè sa paske jan leta sa ye la m ta kapab di se yon leta ki an bleng bleng. Dènyeman m ap gade sou chanèl la yon sitwayen ki fè yon kòmantè ki di lè m t ap gade Frantz Elbé m panse l t ap vin fè yon bagay ki pi serye wi men m ta kapab di ant li menm avèk Léon Charles Pa gen twòp diferans. Dayè, Leon Charles on ti jan pale pi souvan paske se te yon moun ki te lanse li nan yon filozofi bay manti. Donk lefèt ke gen yon aksyon ki poze epi Leon Charles vini nan kad yon konferans pou laprès oubyen yon pwen pou laprès li bay yon ti manti, bon moun tande l la a, gen moun ki gen espwa. Men, tip sa a li menm li pa pale menm! Sa vle di, diskresyon chèf polis la montre a klè ke se kòmsi otorite yo valide tout sa k ap pase nan peyi a jounen jodi a. M vrèman trist pou pèp ayisyen an, m vrèman trist pou tout moun k ap pase nan zòn kote bandi ap feraye, kote bandi ap fè fiziyad, kote bandi ap fè kidnaping, kote bandi ap touye moun. Hum! Tèt chaje! Dosye Asalòs! Youri Latortue a aple Asalòs sa son biwo jisteman epi li bay Asalòs 20 kès ze. Kòmantè yo dechennen! Asalòs, Youri achte ou! Asalòs, ou son move grenn! Bon banm di nou yon bagay! Asalòs pa gen anyen li tap fè! Asalòs se pa kèlken ki vin fè yon karyè an politik! Se jis yon sitwayen ki te vini sou plas epi ki mete kan li pale ak yon blan depi lè sa misye gen yon non bon sa w tande a la a le fèt ke youri bay asalòs ze ebyen tout moun di asalòs monchè ou pa t ap mennen yon batay vre donk ou lage bagay yo asalòs fè yon video li pale ansanm avèk youri latòti men aprè m ta kapab di avalanch de kritik sa yo asalòs retounen avèk yon sòt de strateji pou kapab fè konprann vrè sans batay li a. An n gade ti videyo sa a. Nou vle m fè plis bagay pou nou? Wi! Ebyen lè nou vle m fè plis bagay pou nou n ap kanpe dèyè do nou. M ban nou garanti, avan premye janvye, m ap fè zòn nan klere pou nou. M ap mete lanpadè. M gentan fè demach 5 lanpadè pou nou. M ap mete lanpadè nan kafou Demele. M ap mete lanpadè nan kafou pou antre nan pwojè a. Map mete devan pòt la la, map mete bò lakay mwen la, map simaye nou ak lapadè. Wèm ban nou ze. Priye Bondye pou m pa mouri. Map avanse plis toujou, map ban nou plis bagay toujou. Nap kontan, nap kontan, nap kontan. Ebyen ze sa yo m ban nou la, mwen malgre m wè anpil moun sou Facebook kap pale, se senatè Youri Latortue ki te rele m nan Dèlma 64 ki banm 240 katon ze. Mwen m konnen gen nan nou ki fikse pou vann, gen nan nou ki bezwen ze men se nou a benfen vis. M ban nou ze pou nou degaje nou pou nou fonksyone pou nou degaje nou. M ap chèche jwèt pou nou, m ap chèche lanpadè pou nou, depi m jwenn yon bagay nou konnen m ap separe. Nan kòb senatè Edyo Zeni te banm. Gen yon ponp kan pann bò la a, m te bay kòb pou ranje ponp lan. Bon lè m jwenn yon kòb m pa manje mwen sèl. M te ranje ponp lan pou tout moun ka jwenn dlo pou yo sèvi. Dakò? M gen ranblè pou m mete, m gen plis bagay pou m fè. Moun k ap pale yo mèt pale, m ap travay, m ap fè aksyon, apre sa n a evalye bagay yo. Mèsi tout moun. Mèsi Prezidan. Bon! M pral kite nou ak yon deklarasyon de la part de Arnel Belizaire. Arnel Belizaire ki pral pote plent. Li pral pote plent pou Laurent Lamothe. Je kwa le non de Salim Soukar li menm li figire nan lis sa a tou. Ekoute byen, kant Laurent Lamothe te premye minis, yo te fè kontra dacha darm, nan peyi Izrayèl. Men zam yo vini, zam sa yo, yo sanse anpil nan yo fè wout kochi. A sèt epòk, se tè le prezidan Martelly, le premye minis Laurent Lamothe, le tout puissant. Men ki jounen jodi a vin dozado, Laurent Lamothe Ebyen pa zanmi Martelly. Vin gen joveneliste epi vin gen phtk ki gen branch Martelly. Kant te gen yon komisyon nan palman ki tap travay sou kesyon sila a, Arnel Belizaire te founi anpil dokiman e eksplikasyon sou kontra zam sila a, ebyen m te kapab di ki itilize a dè fen pèsonèl. Sa vle di se pat pou leta. Ebyen, jounen jodi a la a, mwen panse ke Arnel Belizaire, par le fait ke li rebondi ak dosye sila a, sa kapab fè byen ak ekip Martelly an, ki yo menm pral kontan pou wè Laurent Lamothe gen pwoblèm. Ann gade. E tande alafwa Arnel Belizaire epi n ap tounen pou n boukle. Pou nou byen atake pwoblèm densekirite a jodi a nan eta ke l ye a, fòk se nan sous la n ale. E pou n al nan sous la l fasil, se kòmanse trake moun k ap fè biznis la alechèl entènasyonal, epi kounya la n ap diminye l, sa pral pèmèt ke nou rezoud pwoblèm nan atè a. M te toujou pran angajman, men lè m gade m wè gravite sitiyasyon an jodi an, m oblije vin renouvle sa ankò devan sosyete a, pou m di l gen de teknisyen k ap pran risk, k ap sakrifye yo depi dèzane pou kenbe yon liy. Mwen vin kriye devan yo ankò. Mwen vin rele anmwe pou m di yo gravite sitiyasyon bagay la, nou pa ka rete bra kwaze. Se nan optik sa, m sot renouvle plent lan pou Laurent Salvador Lamothe jodi an. Lane pwochèn, m ap fin rekonpile tout dosye yo ankò paske tout materyèl mwen yo toujou nan men dcpj. M ap tann mwen fin rekipere yo, mwen pral pote plent lan lane pwochèn. kont direktè jeneral ladwann nan avèk direktè afè jidisyè lan pou detournement zam e minisyon sezi nan ladwann. Depi sou komisè gouvènman an sou Martelly ki te la yo fè l jij nan kou dapèl e komisè Ocnam Clamé Daméus, detournement zam sa ki te fèt nan ladwann nan mwen te di l plent lan visye Fòk li fè swivi legal. Mwen menm mwen prè pou m te rele tout ekip ke m konnen ki t ap travay sou dosye sa a ladwàn nan pou te vin di l. Men l pa t fè swivi yo. M ap fin rekipere tout materyèl mwen yo, m ap konpile tout dosye yo pou n al pote plent ankò pou moun sa yo ki fè detournement zam e de minisyon andedan ladwàn. Nou sot fè dezan prizon nan ekip sa a. nou te gen yon pakèt revandikasyon, jan nou wè l jodi an, yo sot pote yo devan nou. Batay la pap kanpe nan wout. Nèg yo ka touye n, men yo pa ka chanje n. N ap di tout sitwayen onèt, jenn fanm konsekan ki pa konsidere tèt ou kòm lèch ki anndan twou di ki a, frape pye w atè, vin di pou sa n t ap goumen an, li poko jwenn. Sa kap fèt la la e pat pou sa n tap goumen. E nap tou pwofite de mikwo nou an mesye pou n al chache konnen kote premye minis defakto ilegal Ariel Henry rete. Li pran rezidans premye minis lan kòm biwo. Mwen ta renmen peyi a konn ki kote l rete. Paske si yo asasinen premye minis Ariel Henry menm jan a Jovenel Moïse nou nan kouri. Nou pa konnen kote premye minis Ariel Henry rete. Kòm prezidan premye minis nou, li dwe nou esplikasyon. Jiskaprezan se li k la. Nou menm n ap nan lari a 29 desanm k ap vini la pou nou di nèg yo nou pa konplis de sa k ap pase anndan peyi a la e nou p ap aksepte fè n konplis. Gen de kestyon fò otorite an plas yo Reponn. So se pou tout rezon sa yo, m ap di kamarad yo, m ap di zanmi nou yo, ki te nan batay pou te di ke fò n chavire sistèm nan pou Leta pouri sa a nou ka jwenn meyè ki kapab o sèvis de pèp ayisyen an. Jodi a nou wè peyi a vin pi mal. Écoutez, des gens peuvent se demander est-ce que ce n'est pas Michel Martelly qui lui-même t'a croisé là avec Arnel Bélizer qui dit ben écoutez, euh, on rebondit dossier ça dans loin la Lamotte. Parce que écoutez bien, l'ami de mon ami est mon ami. Là on fait un faisceau. Mais l'ennemi de mon ami, il est mon ennemi. Comprenez bien, oui? Mais l'ennemi de mon ennemi Un peut être mon ami. Donk, ou kapab chwazi konpoze ak yon enmi pou frape yon lòt enmi. Konprann byen wi. E pa bliye politik se yon kesyon denterè. Donk sa vle di jounen jodi a la, 2 fòs k ap batay, jovenelist epi kan Martelly an. Ebyen, ke nèg yo degaje yo men fò m di ke Batay ki gen ant nèg yo, sa pa enterese m. M sèlman reyalize ke pèp la li twò nayif. Lè gen yon reyalite anfas fò n konprann ke sa se reyalite a li ye. Nou pa kapab pase outre. Jounen jodi a la peyi a gate, peyi a gen anpil pwoblèm. M wè n ap plenyen pou bandi, n ap joure bandi, se vre. Paske bandi yo bay anpil pwoblèm. Men, èske n konnen se nèg sa yo k ap goumen jounen jodi a la? Lè Lavalas, par le biais de Jean Bertrand Aristide, René Préval, ki li menm te rive nan yon moman kote l te vle ratibwaze kesyon bandi a. Men Michel Martelly ki vini, epi Jovenel Moïse ki annafè de menm. Donk, si depi lè Michel Martelly te monte Li te di l ap mennen yon batay acharne kontr bandi nan peyi an. Jounen jodi a la a, pa t ap genyen tout fwaye bandi sa yo. Se sa pou n di tèt nou. Se pa kestyon yon prezidan te vini, li fè pil lòbèy li, epi ou menm ou vini ou fè menm jan an, epi ou plonje peyi a nan kawo. Èske n konprann? Te gen opòtinite, oubyen te gen posibilite pou ke. Nou te rezoud pwoblèm sa menm a mwatye. Men jounen jodi a la bagay la vin gaye nan men nou e malgre sa genyen de zòm politik ki kontinye ap sipòte bandi nan peyi sa. Sispann joure m mwen menm lè m fè yon kòmantè ki pa ale nan sans nou men an nou degaje nou sou rezo a pito nou fè yon petisyon pou n mande vagabon sa yo pran responsabilite yo paske mwen menm m pa òm politik M se yon journaliste kap bay enfòmasyon dèfwa yo anvi touyem yo anvi manjem pou on kòmantè peut-être men je suis désolé map tou profite di non sa sa kapab rivem fon kòmantè ki pa ale nan sans nou e si non menm vle m kapab mande nou pardon paske atribye mwen ak yon moun kap defann gang mwen ri Men au fond du coeur, sa m'a beaucoup blessé. Pa bliye m di non m se timoun Ghetto. Si m tap antre nan gang, si m tap defann bandi, m tap genyen entansyon antre kò m nan gang. Konprann byen wi. Men ekoute, mwen konnen yon ta de reyalite. Mwen k pa ka pase outre de tout reyalite sa yo. Dèfwa gen yon jèn ki kenbe zam nan men l, se paske l te vle bandi. Gen youn ki kenbe zam nan men l, se paske dinyite l pa ka goumen ak tout sa l ap fè fas nan sosyete a. Gen yon lòt, se par sikonstans. Yon nèg te touye manman l, li touye papa l, ebyen l pa gen chwa, li oblije antre nan bandi. Nou konprann? Donk jounen jodi a la a, m mande ase. Ase kritike m, ase di m ap pran pou bandi. Konprann pito reyalite peyi sa a. Mèsi la famiy, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!